Frèm ak sèm yo kòman nou ye se JFL kwizin kreyòl jan fedò lendi vòtre chèf a la mezon ki rantre lakay nou mwen di nou yon gran Gran mèsi de tou kè chak grenn ayisyen kap swiv mwen mwen di nou mèsi paske se gras a nou menm ki fè chèn nan ap evolye map monte kounya m randu a 2300 abòne se gras a nou menm e youtube osi aprouve chèn youtube la mwen di nou mèsi e yon gwo aplodisman pou nou banm tou di nou t sa t Kounya la mwen pral prepare yon salad russe pou nou nou tout konnen yon salad russe se yon salad vejetaryen donk souvan nou pa gen anyen pou n fè avèl kounya mwen m pral fè yon ti pwason rose Steak nan fou pou nou. M pap kuit ni nan chodyè avèk sos non, map kuit li anba fou a. Li pap avèk sos men li pap san sos nan non pli. Lap on ti jan roze byen vrèman ki pral fè nou yon asyèt cho fwa. Ok. Kounya la se yon ti pwason roz mwen pran, deja netwaye hein, deja netwaye, byen netwaye pou nou pa dim nou pap fèl. Tande. Mwen koupe l an 3. Poukisa moun am gon bagay m pral montre nou la k trè enpòtan. Lòske nou pral mete yon pwason, swa l pral bouyi, souvan lè nou ap fè pwason bouyi nan peyi nou, Nou annik pase kouto a nan mitan l nenpòt kèl fason nou vle. Tande. Lè w fin koupe yon pwason kòm sa, oubyen si l te rete an long, lòske w ap fè ensizon pou asezonnman an rantre ladan l, pa egzanp, sa la, mwen koupe l la. Kote m koupe l la la a, mwen pa depase sa a, mwen pa depase anba sa a pou l pa kraze. Mwen pa depase anwo a tou, m sèlman fè l nan mitan l. Lè de kote la menm choz ke m ap fè, wè. Tyen. Ok. Gad, mete l nan mitan. Kounye a la banm montre w kisa souvan nou fè nou pa menm rann nou kont. Nou annik koupe l kòmsa nou menm. Lè n ap koupe l, nou annik fè sa, n koupe l nou fini. Men se nòmal, si nou koupe sa rive la, kont pral bagay, l ap kraze. Ok. Kounye a la m fè ti ensizon ladan l. E vwala. Kounye a la, mwen pral asezone l, sa m pa bezwen fè. Mwen pral asezone l. Mwen mete yon kiyè de. Lay hache, si ou menm ou gen epis asezone lakay ou ki gen lay, pwaro, tout sa nou konn mete ansanm yo nou ka metel tou ok. Kounya mwen mete zonyon, mwen mete yon ti kiyè de paprika, paprika son ti epis li ye, moun ki ap viv nan peyi etranje konnenl, men se kòm se yon sòt de piman broyel li ye melanje avèk lay ok. Konn a mete yon ti echalòt, sa w ta rele siv lakay ou a, men si tout fwa ou menm ou te pile pwawo avèk lay ou pa bezwen mete sa li menm. Mwen mete sa, konn a la mwen mete sèl, konn a la mwen mete sitwon, konn a ou menm ou ka gen lim peze yo, mwen menm isit nou vann yo nan ti bidon m tou mete l. Apre sa mwen mete lwil, Ap gon resèt resèt la ap anba lè wap gade video a lap anbal ok talè mwen pral met pwav la kounya pou le moman mwen masere tout epis mwen byn masere mwen mete pwav ladan. Ok, pandan kem fin mete tout epis mwen ladan, gad mwen sa. Nan mwen antre tout andan lè. Mwen antre epis mwen tout andan. Tout andan pwason an, tout kote marinel yo, de de kote, ok. Gon ti bay mwen, mba mete dlo, mba mete anyen, ryen, selman lwil la avèk ji sitron an k ladan la avèk tout epis mwen mete yo. Kounya gade. Tou swit, mwen pran zonyon yo. Mwen mete zon yo nan fon pwal la byen aranje. Poukisa? Paske koun al se anba fou mwen mete l. Koun al lèl pwal anba fou a gon chadèk pwal monte. Chadèk sa pwal vreman kuit onyon an. Men fol kuit li anba pwason an. Pou pwason an pa boule, pou pwason an pa kole avèk pwal la ditou. Ok? Konnya mwen depoze sa la, byen aranje, e konnya m pral mete l nan fou pa two a pa avèk yon gwo tanperati ok, map mete l avèk yon tanperati de 325 degre epi nòmalman 25 minit pli ta li sipoze èt prè ok, konnya la m pral prechofe men fò w prechofe fou a hein, sa vle di m pral prechofe l map mete l a 325. Poum fè salad ris la se mwen menm menm ki fè mayonèz pam ok m pa kap fon salad lakay mwen mwen menm poum ap achte mayonèz ok kounya la m pa montre nou resèt la nan fen videyo a pandan nou pral gade salad ris la ala tout fen nou pral wè kòman nou fè yon resèt de mayonèz ok la mwen randi nan prèske fen mayonèz la kounya la Lòske n ap manje, lòske n ap, lòske nou ap manje yon mayonèz, 1, ou gen dwa renmen gou mayonèz la, 2, ou gen dwa di, waw, m ta renmen manje yon mayonèz avèk tèl gou, se la ou ka fè l. Nou rive nan pwen kote ke, kisa ou ta renmen mete ladan l ou menm? Paske la li bon la. Ou wè mayonèz la la, m poko mete, w ap wè l yon ti jan jòn ok. Se nòmal li pa gen okenn kon ajan de konvèza, kon, konsèvasyon ladan ki pou fè li dire lontan ok kant ke w fon mayonèz mezon nòmalman ou sipoze gade l nan kay maksimòm yon semèn sa vle di 7 jou ou fè l dimanch samdi swa ou sipoze jete l ok mwen menm menm mwen renmen ti tabasko m mwen pral mete ti tabasko m ladan nan pral gen yon ti gout tabasko konn nan mete ti sitron la yon ti ji de sitron pa jamè bokou hein petèt 1 pensée la Ok Li pral bal yon ti koulè blanch. Mwen met yon ti pwav. Mwen met yon ti sèl. Se tou. Konna mwen menm m te gen dwa mete siboulet la dan. Ok. Mwen gen yon ti echalot m pral mete nan salad la. Mwen met yon ti kras la dan. Ou te gen dwa mete pèsi. Ou te gen dwa mete ten. Tout sa w renmen e lè w mete l. Waw sa san du tabasco ok mwen jèm bokou tabasco hein mwen renmen tabasco anpil bon pou kantite ti salad m pral fè a la li sanse bon men m ka mete ok pou moun ou jis wè men kòman ou mete lwil la pa file on apèl sa ou pa mete l vit si w mete l vit d'un kou ou pran nan zip osi men a la tout fon pral wè resèt la ok. Mwen gen 250 gram de pomme de terre la, de tè la, mwen gen yon zanmi ki te mande m pou kisa k fè m pa travay menm jan avèk moun an Ayiti ki pa gen planch. Enben men m ap fè l tankou moun ki gen pla pa gen planch. M te bouyi pomme de terre a depi hier soir avèk po epi m te mete l nan frijidè, maten an mwen kale l ok. Kounye a m ap koupe l menm jan avè nou. Nou fè ti kib ok. Nou gen dwa fè kib la gwosè nou vle, li pa oblije pafè paske se yon salad li ye, li pral koupe. Mwen menm mwen pa achte anyen an kann ok 250 gram de pòm de tè mwen koupe li. Map fè la menm choz osi avèk gat bètrav la mwen pran 300 gram de bètrav mwen te deja bouil osi mwen koupel mwen fè ti kib avèl osi kounya la pou mwen fini finalize salad ris la men mayonèz mwen la mwen te fè ti kantite egzat mwen bezwen Mwen mete 250 gram pòmdetè a. Mwen mete yon tas de mayi an gren ke mwen achte an kann, mwen rense l. Paske mwen mwen trè sansib avèk tout ajad konsèvasyon, omwen lòske ou rense l, ou retire omwen yon 70 pousan de tout ski vyen pou konsève. Ti. Echalòt sa li gen dwa siboulèt li gen dwa bon ti pèsi ache li gen dwa onyon osi onyon wouj mwen menm mwen pap mete onyon poukisa m pap mete onyon paske nou sonje m te di nou konsa ke mwen prepare yon pwason m pral fè nou manje avèl enben donk nan pwason sa m te mete yon pakèt zonyon enben lè w pral bay yon moun li pandan w pral ranje l nan tab la pou li gentan gen zonyon ladan l plis wap fè pwason plis wap mete zonyon anba pwal la ok na mete selman sa na met yon ti sèl toujou sonje mayonèz ou a mwen lèm te fèl avè nou li te gen sèl pa mete twòp sèl e pòmdetè a tou lèm te bouyil mte bouyil avèk sèl ok met yon ti sèl met yon ti pwav osi il fò ke ou toujou kontwole ti asezonman sa yo an fonksyon de sa ou mete la ou pa pou mayonèz la di twa ke Mayonèz la gentan byen asezone ak yon gou ok. Kounya la m brase 2 zengredyan prensipal sa yo. Men se pa grav. Dè ke m fin brase 2 zeleman prensipal sa yo, wala. Lòske ou mete bètrav lan nan yon salad rus, jeneralman gen anpil moun ki fè l li tou wouj o konplè. Ok, kounya dèk ou mete l, gade. Kounya la, m pral jis soulve salad la. M pral soulve, mwen pap brase l. Pase tank ou brase l, tank l ap pran koulè. Mwen jis soulve l. E vwala, se deja prè. M pa bezwen ale pi lwen, paske fò m kite. Gad, la li tou wouj, men Mwen wè pòm de tè a, mwen wè mayi a, mwen wè tout. Si te gen zoron w tap wè l. Tout sak gen ladan l wap wè yo depi w pa brase l boukou boukou. Konnya m pral dekore l. E vwala la prezantasyon ok. Sa la m prezante l la nou ka mete l sou yon tab. Konnya la m pral prezante yon asyèt pou nou avèk pwason an ok. Men pwason an ok. E vwala. Reprezantasyon cho fwa ok. Si m met Ok m mete sòs la. M mete sòs ok. Tyen. Gade. Cho fwa. Yon salad ou wè se prezante nan tou lè 2 fason ok. Cho fwa. Se te JFL Cuisine Creole. Chef Fridolin T votre chef à la maison.